Ti mepri, kob diri paka achte bal. Kanpe goumen vini, vini nap tann ou. Ya, vini nap tann ou. Ou konnen yo anpil li. Manke espas, ou wè li. Ou wè yo, kadash, M14, 556. Ou konnen yo anpil zam 556. Nou pral wè pou san koule nan peyi a, jan yo fè konnen lan, baz Gran Grif nan Savyen ap prepare pou yo atake trè fò popilasyon Jan Deni an, jan yo fè konnen lan, e jan bri a gentan ap kouri toupatou. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun. Yon moman enpòtan pou m prezante nan dènye enfòmasyon sa, pa kouri rete la men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Nan yon videyo li mete deyò jounen vandredi sa a, demi jounen nan yon videyo li mete deyò jounen jodi a, Baz Gran Grif ki gen nan tèt li Hugues Non Restan alyas Nou Twòp ap montre kantite katouch yo genyen ki disponib pou mennen yon atak kont ekip Jan Deni an Misye montre nan videyo sa a plizyè kalite katouch, plizyè kalite zam. Li anonse ti mepri koalisyon an pral rive sou yo pa twò lontan e yo di yo gen bagay nan men yo. N ap sinyale pou nou, nan videyo sa a Luckson Elan mete deyò a, kèk minit avan videyo sa a, li moutre zam ak lòt bagay li fenk resevwa e se yon asenal mesye yo mete deyò pandan lapolis di yo pral pase tònad la. E nèg sa yo tou, yo gentan anonse goudougoudou. Pandan n ap pale a la, objektif la se prepare pou atake Jan Deni e se yon batay ki p ap piti nan Latibonit lan. Wout yo ap kontinye rete bloke, Ti Mari p ap moute, Ti Mari p ap desann. Lukson deside pou l frape fò e se yon batay ki pral fèt antre gang nan Latibonit. Kisa popilasyon an ap benefisye nan sa? Kisa chèf lapolis la pral di? Antretan, nou rete, n ap swiv ki sa k pral vini, men se yon asenal bal ki debake, zam gen tan vin jwenn, ekip la ranfòse, Izo pral desann, se gwo deblozay ki pral pete nan Latibonit. Medam, mesye, rete ansanm avè nou, n ap pote pou ou tout dènye enfòmasyon ki pral fè aktyalite nan nouvèl la. Ou sou Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Sou posiblite, mwen di posiblite, e li trè grand, pou ta genyen yon beny de san ki koule nan Latibonit lan. E sesi, si otorite yo pa pran dispozisyon prese prese, beny de san sa a, l ap vini kanmenm, e lè sa a, pral genyen anpil kriye, pral gen anpil moun ki pral viktim. Kisa kap kwit nan zafè ben san sa ke nap pale a? Baz gran grif savyen, mesye yo vin santi ke yo trè pwisan, mesye yo vin santi yo trè fò, paske lapolis absan nan tout ba latibonit lan, jiskaprezan pa janm gen polisye ki retounen nan komisarya. Lè a kou a, pa gen polisye ki retounen nan komisarya Vèrèt la, pa gen polisye ki retounen nan komisarya Ti Rivyè Latibonit la. Gonayiv, mesye yo prèske pa al travay. Sen Mak, yo fè ti patwouy nan lari, men an patikilye polisye udmo yo, yo pa retounen nan komisarya. Mesye baz Gran Grif Savyen yo, kiyès yo genyen? ki anfas yo, ki kapab evantyèlman fè rezistans avèk yo, se mesye Jean Denis yo. Nan yon videyo, Luckson Elan, ki fè tèt li pase pou jeneral baz la, misye montre zam tou nèf ke li fèk resevwa, misye montre. yon seri de MCAT tou nèf ke li resevwa e enfòmasyon ki vini jwenn nou fè n konnen ke zam sa yo, yo pwobableman pase pa Repiblik Dominikèn. Menm si youn nan prensipal achtè minisyon mesye yo nan prizon, nou vle pale de. majori faktè, men mesye yo sanble genyen lòt mwayen pou yo achte minisyon ou resevwa zam. Ki moun k ap ba yo l, kiyès k ap fè l pou yo, nou pa konnen, sa a rete nan men otorite yo, nan men lapolis pou yo mennen ankèt e pou yo ta kapab poze men sou moun k ap alimante. Mesye bas gran grif yo an nam e minisyon. Alò, poukisa nou pale de beny de san posib lan? Se paske mesye yo non sèlman yo gen lòt zam k ap vini sou yo, men mesye yo y ap prepare pou y al fè yon konfwontasyon avèk mesye ti mepri yo ki nan kowalisyon kanpe goumen ki tabli yo nan Jan Deni. Nan yon voice. Ke mesye yo mete deyò ankò yon lòt fwa jodi a. Euh. Moun kap pale a li sansibleman sanble avèk vwa Dèdè ki voye on voice bay Ti Mepri pou di Ti Mepri ke yap prepare pou yo vin sou li pa twò lontan. E mesye yo di ke lè yo vini, yap vini e yo gen pou yo tabli yo nèt ale sou tèren an. Donk sa vle di mesye yo di yo prale Jan Deni. Non sèlman yo pral mete ti mepri deyò, yo pral kraze tout nèg ki nan kowalisyon an, men yo pa prale pou yo tounen, y ap tou al tabli on selil, on baz nan Jan Deni. Donk, an n ta imajine ke efektivman ta genyen on lese frape, ta genyen on atak ke mesye Savien yo ta fè. Yo tout ta mete ansanm pou yo fè yon atak sou mesye Jean Denis yo oubyen sou popilasyon Jean Denis an, nou ka imajine nou kisa sa ap bay. Lòt bagay, mesye yo nan dènyè sòti entèvansyon yo te fè la sou wout Vèrèt lan, espesyalman nan Dechapèl, mesye yo kidnape yon seri de moun, youn ladan yo, Se Alò genyen Sabine Beaubrun ki se madanm Asorba e genyen yon sèten Miguel Alò n ap fè presizyon pou ou ke gen de Miguel nan zòn nan Miguel ke mesye baz Gran Grif yo kidnape a se pa Miguel ki se ajan de sante a Miguel ajan de sante a li la. Miguel yo kidnape a se pa li menm ki ajan de sante a. Dezyèman, mesye baz Gran Grif yo te ale nan Dechapèl, yo t al chèche Asòba. Pou ki rezon yo t al chèche Asòba? Paske Toutè yo gen nan zòn nan. Bon, moun yo rele yo tout Toutè, men nou menm nan k ap di yo yo se ajan de ransèyman, nou t ka di ke yo se antèn. Antèn yo te fè mesye baz Gran Grif sa yo kwè ke Asòba. Se youn nan moun ki t ap dirije brigad vijilans ki te fèt nan Dejaden an jou mesye yo te pran 3 nèg ki te sou moto ki ta pral pote katouch pou nèg Savyen yo. E menm toutè sa yo tou, menm antèn ki gen nan zòn Dechapèl la, petèt ki gen pwoblèm avèk Asoba, al fè mesye yo kwè ke Asoba gen minisyon nan men l. e sak fè misye te ale direkteman lakay Asaba e se gras ak Bondye ki fè ke misye pa viktim paske si mesye yo te jwenn kamarad sa a m panse ke mesye yo tap fè fen ak li atò ou a rezon paske enfòmasyon ki al jwenn mesye baz gangif yo enfòmasyon yo pat fyab paske e Asaba sanble pat la nan barikad la li pat la jou Nèg yo jis tap fè brigad vijilans lan e anplis misye pa gen minisyon nan menn vrèman e la preuve en est bien grande c'est que mesye yo antre lakay Asoba yo pran madanm ni men yo pa jwenn minisyon donk si misye te gen minisyon nan menl nèg yo tap jwenn li donk e Asoba gen anpil difikilte e madanm misye nan men nèg yo se pa sèlman madanm Asoba tout nèg nèg yo te pran nan zòn. nan men moun yo e nèg yo mande antre 400 a 500 mil dola ameriken pou lage moun yo. Bon, nou ka imajine nou, nou ka poze tèt nou kesyon, kote moun nan zòn Dechapèl nèg yo kidnape la yo pral jwenn 400 mil, 500 mil dola ameriken pou yo bay mesye yo? Donk, sa vle di, moun sa yo, mesye yo riske, e, m ta ka di, fè yo pase mizè Jiskaske yo elimine yo. Paske mesye yo gen yon pratik yo fè nan baz la. Yo mare 2 men moun yo. Yo bay moun yo yon kiyè plastik kenbe nan chak men yo. Epi yo mete dife nan kiyè a. Epi pou sòs a dife k ap sòti nan jelatin nan pou l tonbe nan pla men moun yo. E moun yo pa ka kite l tonbe atè. Yo pa ka vire kò yo, yo pa ka sote. Depi yo sote, oubyen yo ta kite kiyè a, oubyen yo ta kite, m ta ka di, likid sa a k ap sòti nan plastik la ki gen dife ladan l lan tonbe atè, y ap rekòmanse a zewo. E si w fè yon ti sote, w ap pran kout kòs fizi dèyè tèt ou, eksetera, nan tout tèt ou. E. E maltretans sa a nèg yo ap fè l jiskaske ou dakò pou w di ke ou gen moun aletranje, pou w dakò pou w rele moun, pou w dakò pou w di w ap bay kantite kòb ke yo mande w la, jiskaske yo mete w an kontak avèk yon fanmi ki di wi y ap bay kòb la. Si tout fwa w pa ta gen fanmi, enben w ap sibi. e move tretman sa yo jiskaske petèt ke ou ka pèdi lavi ou. Alò, jan n te di l deja, fò yon moun pa janm priye Bondye pou ta tonbe anba men baz Gang Yugoslavyen an, paske nèg sa yo genyen de mwayen tòti ki ekstrememan atwòs ke y ap enflije a moun yo. Mesye yo menm mare de pye moun yo, de men yo, yo pran yon bwa yo foure nan mitan pye moun nan, yo fè l jan. M tande li deja chèf chèf chèf yo konn fèl yo voye moun nan agoch adwat epi yap bal baton jiskaske moun nan kapab swadizan fè yo gen kontak avèk yon manm nan fanmi yo pou peye lajan ke yo kapab peye alò poukisa nou asosye Evenman Dechapèl la avèk kesyon Beny de San n ap pale a, wa imajine w moun yo pa moun nwè. Lè mesye yo pran yon machin k ap pase nan zòn nan, yo pran kèk moun y ale nan baz Gran Grif avèk li. Moun yo pa moun zòn nan, se de moun ki sòti byen lwen, yo pa konnen yo. Sa vle di moun yo pa konnen. Mesye yo, yo pa konn fanmi yo. Men lè w pran yon moun ki abite Kafou, ki abite Dechapèl, epi w al kidnape l e moun yo se, nèg k ap fè kidnapin yo se nèg Savyen, nèg Kafou Lavil, nèg nan premyè seksyon Tivòs Latibonit. Y ap konnen yo. Sa vle di, yo konn fanmi moun yo, yo konn frè nèg yo, yo konn manman nèg yo, yo konn papa nèg yo, yo konn fanmi yo, yo konn kouzen yo. Donk sa vle di ke. Lè ta genyen on revanj ki gen pou tire, wa imajine w kantite moun kap viktim. Gen de moun ki ka viktim nan fanmi mesye yo ki pa menm gen anyen pou wè avèk sa mesye ap fè yo. Gen nan gen nan fanmi nèg yo ki pa dakò ak sa yap fè yo. Men malerezman, lè genyen e revanj kap tire oubyen lè genyen e kont. Règleman de kont kap fèt genyen inosan nan fanmi nèg yo ki pral peye pou nèg yo ki koupab. Donk se poutèt sa fè ke nou di otorite yo dwe rapidman fè yon jan pou ke sa kap prepare la, sa kap kwit la pou yo pa kite l rive paske si l rive pral gen anpil san ki pral koule, pral gen anpil moun ki pral mouri. Alò si otorite yo tande sa yo pa fè anyen. Kesyon nap poze se kiyès ki pral responsab moun padon ki pral mouri yo, kiyès ki pral responsab kantite san ki pral koule nan latibonit la. Mwen panse ke e lè jounalis yo yo menm yo wè yon bagay yo di l se yon fason pou lonje dwèt sou bagay la yon fason pou e m ta ka di mande otorite yo pou yo pran le devan se kòmkwa se yon malad ok. E ou santi ke ou gen yon ti grip, ou gen yon ti rim ki pral atake ou, ou fè prevansyon. Ou gentan pran, ou gentan pran medikaman, ou gentan pran te, eksetera, yon fason pou w pa kite grip la rive sou ou paske si se lè l fin rive ou pral trete l, l ap pran plis tan. Men si w prevwa l, si w fè prevansyon, enben l ap pèmèt ke ou pa gentan kite maladi a genyen ou. Donk, mwen panse ke travay jounalis yo ap fè la pou. e mete otorite yo okouran de sa kap brase, sa kap kwit antre e nan mitan mesye baz grangif yo ki gen gwo zam nan men yo, enben se yon fason pou otori kapab degaje yo, fè sa pou yo fè pou anpeche bagay sa rive. E lè sa, ke w vle ke w pa vle, menm si an Ayiti otorite yo pa janm responsab, menm si an Ayiti e. Pa janm gen moun ki responsab anyen, menm si bagay la pase pa gen nèg yap arete, pa gen nèg ki pral lajistis, pa gen okenn moun ki gen responsablite a. Men atansyon, listwa de tout fason gen pou pale de ou, listwa gen pou jije ou, listwa gen, ou gen pou kanpe fas a listwa. Menm si se pa ou menm fwa sa a ki pral pèdi lafas, men ou gen fanmi, ou gen pitit ou, ou gen pitit pitit ou, ou gen madanm ou, tout moun sa yo pral genyen pou. kanpe devan listwa e moun sa yo pral gen pou peye sa ou menm ke w te fè a. Donk, mwen panse ke sitiyasyon an parèt yon ti jan difisil. Nou pa pale anpil paske nou te vle vin prezante ou fè a. Mesye yo gen zam tou nèf yo resevwa. E zam yo avèk tout etikèt ladan yo, zam yo avèk tout tag ladan yo, mesye yo poko menm m ta ka di fin monte yo, dayè wap wè zam mesye yo ap prezante yo, gen ladan yo nèg yo tou genyen ton screwdriver oubyen ton vis bò kote yo kote yo poko menm fin monte tout zam yo paske zam yo vin jwenn yo an pyès detache donk nèg yo genyen zam nan men yo e yo genyen minisyon ke yap resevwa mesye yo ap prepare yo pou yal fon lese frape avèk gwoup Ki sèl gwoup ki te konn ap fè rezistans anfas yo, se mesye Ti Mepri yo, e yo pare pou y al atake. E fwa sa a, si atak sa fèt, enben, menm jan te kan te konn gen anpil moun ki mouri, men fwa sa a, moun yo pral, san k pral koule yo, li pral tankou se dlo k ap koule nan larivyè. Kidnapin se youn nan prensipal aktivite pifò gwoup sivil ame ki ap evolye nan kapital ayisyèn nan mennen pou antre lajan. Pa pita ke yè 16 fevriye 2023, kidnapè yo ale avèk ansyen senatè Louis Gérald Gilles, ki se tou prezidan pati politik Nouvèl Oryantasyon Inifye pou Liberasyon Ayiti, NOLA. Nouvèl yo fè konnen se devan klinik prive doktè a ki sitiye nan komin Dèlma, pi presizeman Dèlma 103, kidnapè yo kidnape ansyen palmantè a. Toutfwa, laprès poko gen okenn detay sou ki gwoup gang ki ale a doktè a. Yon lòt kote, se Sant Jesco nan Pòtoprens ki oblije fèmen pòt li pou pwoteste kont anlèvman Doktè Frédéric Duchatellier ak ajan sante Ketia Juste 14 fevriye pase a. Nou dwe di w, avan bandi yo te kidnape 2 pwofesyonèl sante sila yo, yo te deja kidnape Doktè Carine Sévère ki se tou yon responsab nan sant lan epi libere l 24 èdtan aprè. Nou dwe di w tou, jiskaprezan kidnapè yo poko vle libere jounalis Jean Thony Lorthé ak frè l Pwofesè Odney Lorthe ki nan men yo depi 3 fevriye 2023 pase a. Nan sans sa, genyen Rezo Nasyonal Gwoup Sangen Rhesus Négatif, Renagsang, ki mande pou medya yo sispann pou inèdtan pwogramasyon yo kòm siyn solidarite ak jounalis la. N ap raple, se 200 mil dola sanginè yo mande pou libere konfrè a. Genyen bandi ki ap evolye nan lokalite Laboul 12, komin Petyonvil ki wete lavi Mèt Yvon Pyram ki se avoka fim Expertus mèkredi 15 fevriye pase a. Nan yon nòt fim Expertus rann piblik mande pou limyè fèt sou zak asasinay avoka a. Nou dwe di w, kèk sitwayen ak sitwayèn ki pa dakò pale nan mikwo ak devan kamera n, eksprime kè kase yo pa rapò ak kantite polisye k ap pati kite peyi a sitou nan kad pwogram Prezidan Biden lan.